Yo ta pran direksyon pou rantre nan Repiblik Dominikèn. Selon tout premye detay yo, pèsòn moun poko ka konnen èske se bandi oubyen se moun kokorat san ras yo ki tap sove poul yo, men pou lenstan yo fè konnen yo menm tou yap kouri pou ensekirite, yo gen timoun akonpanye yo e se sa ki bay pi gwo kè kase a pandan lapolis ap eseye pase woulo a nan zòn Lyankou rive Dechapèl poukwa pa. tonbe nan tout latibonit lan yaze tout sa ki gen awè bandi e mete yo anba kòd e jan te pase nan kanapevè a gen moun ki di tou yap mete dife sou yo medam mesye anpil nouvèl nou pral rantre ak Désir Vénès kap pote plis eksplikasyon e nou se Sofia TV 83 nou se rezo enfòmasyon an sonje abòne ansanm avè n pataje videyo a ak yon lòt zanmi e kèlkeswa kote nou ye nan mond lan Sofia TV 83 kanpe tòf nouvèl la san fòs kò. di ke Ti Rivyè Latibonit, komin ki reprezante fa ou zòn sib kote gang Gran Grif tabli katye jeneral li avèk alye yo ki pèmèt ke departeman an pa ka fonksyone depi yon bon bout tan, Ti Rivyè Latibonit oblije. koube anba lwa gang yo tankou anpil nan nou konnen lansanm daktivite k ap fonksyone onivo santrevil la yo fonksyone oralanti avèk pèmisyon gwoup gang k ap opere nan kominote a. An nou di pou maten an aktivite eskolè yo remake timoun ki nan lari ki pral lekòl men li anpeche motosiklèt, ki ou te konn wè nan lari anpil tou motosiklèt yo ap diminye pa rapò avèk nivo perèz ke yo genyen swit avèk aksyon ke bandi Baz Gran Grif yo ak alye yo nan Palmis ap poze nan nivo santre vil la e ti machann yo gen anpil laperè sitou sa kap soti alawotè nan Kode komin nan vle pare sa yo k ap soti nan chenn kawo pou vin vann sa yo genyen kòm machandiz ki viktim plizyè fwa kote mesye bandi yo al brake yo nan pon kannal. Ansanm de sitiyasyon sa yo diminye konsiderableman sa ki gen rapò avèk sikilasyon sitou onivo mache piblik Ti Rivyè Latibonit ki pratikman nan dènye jou yo Se te ap kote pou gang yo al fè resèt. Nan travèse nan lòt kominote yo ki gen rapò swa komin Lyankou e komin Vèrèt, prèske chak jou bandi baz Gran Grif ak Palmis yo debake vini nan limit Pas Bak pou vin fè kout bal chante nan zòn Koupon ak Belanje ki lakòz ansanm abitan k ap viv nan zòn sila yo panike anpil Yo, pou sèten, oblije dezète pou al pran refij lòt kote. Se sila yo ki ka fè rezistans tou senpleman ki oblije rete kanpe. Men n ap enfòme, soti Vèrèt pou rive Borèl pou jis Kalyankou, se ansanm de wout ki barikade paske popilasyon an kanpe an mod de rezistans pou yo pwoteje tèt yo fas avèk egzaksyon baz Gran Grif toujou ap vin fè nan ansanm de zòn sa yo nou pratikman wè van konsyans bò kote popilasyon an li ap soulve pou omwen yo pran responsablite yo swit avèk sitiyasyon ke ap konnen depi yon bon bout tan n ap enfòme avèk oditwa radyo tele piramid la de mesye 2 lidè relijye ke mesye baz gang yo te kidnape lendi a. jwenn liberasyon yo ayè oswa kontre ranson, selon sa fanmi yo konfime pou nou ayè oswa se te fèt total nan komin Lyankou paske popilasyon an te vrèman manke pèsonalite sa yo nan mitan yo swit avèk jan mesye yo te kidnape aprè mesye baz mesye baz gang yo te debake nan komin Lyankou ki te jwenn rezistans avèk gwoup Chandèl e n ap toujou raple se nan ka yon kidnaping ke mesye. Gran Grefye te vin fè sou yon medsen trè renome sou zòn nan ki lakòz mesye Chanèl yo te desann pou te vin fè rezistans pou omwen te echape medsen an swit avèk kidnapin sila. Tankou w te anonse l nan devlopman ou nan entwodiksyon an, lapolis ki mennen yon operasyon nan baz kokorat san ras nan rantre sid vil Gonayiv nan lokalite Joanis nan Lakwaperis, ebyen an nou di operasyon sila Se plizyè tèt bèt ki pèdi lavi yo ak plizyè kay ki pase anba flanm dife ak yon kachèt siman ke responsab lapolis yo te dekouvri ki sisite anpil deba nan mitan kominote yo pa rapò avèk dife ke popilasyon an te an kolè mete anpil moun mande avèk responsab kap mennen operasyon e popilasyon an Lèw rive nan espas gen de bagay kew jwenn yo pa dwe boule yo paske yo pa pou gang yo vreman se de bagay ke gang yo vòlè si yo ka pèmèt ke mèt yo rekipere yo pou pèmèt mèt yo rekipere yo lòt enfòmasyon selon sa ki te rive jwenn nou aprè lapolis te fin kite espas la bandi kokorat san ras yo sanble te fè sifas pou te detounen machin ki tap pase sou wout la pandan yo delokalize yo sanble ke mesye yo deja al chèche refij lòt kote a Boubontan yo toujou soti sou wout nasyonal nimewo 1 an Pou koze panik ayè, sitiyasyon an te vrèman konplike o nivo twonson wout Kafou Pèy la toujou sou wout nasyonal nimewo 1 an pandan lapolis t ap opere sou zòn Lakwa Peris ebyen bandi Baz Gran Grif yo te met tèt yo deyò nan Kafou Pèy plizyè moun viktim anba kout bal ki t al pran swen ki ka yo nesesite nan lopital Sen Nikola nan vil Senmak ak plizyè lèzòt kidnape ki mande jounen jodi a popilasyon k ap viv nan depatman Latibonit lan se swa yo fè van revòlt. frape yo pou ou ale dirèkteman rezoud pwoblèm ki gen nan Savyen an oubyen yo tout yo rete kache lakay yo sitou lè y ap pran twonson wout nasyonal nimewo 1 an ki reprezante yon danje tèt chaje pou pou pasaje k ap travèse pou al regle afè pèsonèl yo onivo departeman. Enfòmasyon nou gen, ta sanble popilasyon an pare pou ta mennen operasyon menm jan sa fèt nan kapital la men se lapolis y ap tann. Popilasyon an pare pou omwen yo afwonte gwoup gang k ap bay pwoblèm yo, paske selon popilasyon an, gang yo pa reprezante yon myèt nan sa ke popilasyon an li reprezante, se prezans lapolis avèk alèt maksimal ki mete omwen yo disponib pou al demante gwoup gang nan. Tankou nan Ti Rivyè Latibonit, ansanm de riv atibonisyen yo, yo oblije koube paske yo pa gen pyès fòs de represyon pou omwen ta fè fas avèk gwoup gang yo. E se sa k fè ke nou wè komin Ti Rivyè Latibonit rete pasif konsa. Ebyen pou on fwa ta genyen prezans lapolis nan Ti Rivyè Latibonit, done yo prevwa chanje pa rapò avèk kri e plenya ke popilasyon an genyen preske chak jou e l pa diferan nan komin Lyankou. Malgre komin Lyankou pa gen prezans lapolis, nou ka imajine lapolis ap eseye souke kò l, men pou Ti Rivyè Latibonit se difisil e tout Latibonit la menm motive pou omwen. yo sèvi de egzanp, malerezman gen anpil jalouzi ki fèt bò kote popilasyon artibonisyèn nan, yo di se pat nan zòn metwopolitèn nan nan Pòtoprens pou sa te kòmanse, se yo menm ki se departeman anti gang, malerezman Pòtoprens kòmanse avan yo, yo fè kwè ke aprè tann prezans lapolis nan diferan. zòn yo avèk motivasyon pou maryaj popilasyon, lapolis ak laprès la kontinye fèt pou omwen eradike fenomèn gang ki egziste atravè peyi an prensipalman nan depatman Latibonit. Mwen se Désir Venès, Ti Rivyè Latibonit, Site Krèt a Pèwo, pou radyo Tele Pyramid. Mèsi Venès pou enfòmasyon sila yo. N ap rete toujou nan dosye ensekirite a, bandi Gran Ravin yo detèmine pou atake moun Kafoupèy. Ayè jedi 27 avril 2023, bandi yo te atake moun nan zòn Foucha, Karidad, kote abitan nan zòn sa yo t ape kouri tankou chen fou pou sove lavi yo. Nou poko konnen ki bilan definitif ki genyen, men daprè enfòmasyon yo ta sanble gen plizyè moun ki ta pèdi lavi yo nan zòn Kafou. fèy. Lòt enfòmasyon toujou genyen Alize Amiral Toma alyas Pa Pran Chans ak Chal Richard alyas Piman Bouk se 2 prezime bandi chèf pakè Miragwàn nan Komisè Jean Ernest Muscadin voye ale nan peyi san chapo. Komisè a te mete mesye sa yo alò komisè a mete men sou mesye sa yo nan lokalite Beken. Yo chak te gen yon zam sou yo, yo te sòti nan zòn Gran Ravin, yo ta pral kache nan depatman Grandans lan, daprè sa komisè Muscadin li menm li fè konnen. Epi genyen Germaine Stephenson alyas Gaspiyay ki se nimewo 2 gang 400 Mawozo an, moun nan te rive jwenn li mouri lakay li. Enfòmasyon yo ta fè kwè se dyab li t ap sèvi an ki ta ale ak Germaine Stephenson alyas Gaspiyay. Lòt enfòmasyon toujou ki gen rapò avèk kesyon Ensekirite a, gen Mèt Mario Joseph ki se kòdonatè BAI, Biwo Avoka Entènasyonal yo, ki apiye mouvman solidarite pèp la ape fè pou kouri dèyè bandi yo. Mèt Mario Joseph mande popilasyon an pou l rete lwen zafè lide pou Loni ta voye yon fòs militè nan peyi a. Mesye sa yo pap vin rezoud pwolèm pèp la, men se pito plis pwoblèm yo pral mete nan kò popilasyon an daprè mèt Mario Joseph, nou envite w koute yon bout nan deklarasyon. Mwen panse se yon revèy pou ke moun yo leve kanpe, se yo ki dwe mèt desten yo, se pa Ariel, se pa José Pierre Louis, se pa oligak tankou Bosan e lòt elatriye. Se pou moun yo moute brigad vijilans yo, fò yo vijilan. M p ap vin di moun kanpe dèyè barikad. Nou pa gen zam pou nou fè pòs. M p ap di nou tou pou n fè lejitim defans tankou jan minis defakto lajistis Christian Cébulin te di a, kote moun a gwo zam k ap fè lejitim defans avèk bout manchèt, avèk kouto. Se pa respekte moun. Men, se pou nou pran bon jan mezi tankou soufle souflèt, soufle lanbi lè gen move je k rive nan katye a. Pou tout moun vin gade, vin kesyone mo mele a, se pou nou rasanble tout jan nou kapab ak kaswòl, ak kiyè, frape, fè konsiy pa nou. Pa gen moun k ap vin ba nou konsiy, se nou k ap ki viktim, se nou k pou konnen ki solisyon pou n pote e avèk sa nou genyen la. Donk, se pou pèp ayisyen an kale je l pou l pa pran nan kaka poul pou ze, nana pou sizann. Se pou l veye anwo. Veye anba pou l pa kite ankenn opòtinis politisyen rat do kale vin rekipere mouvman rezistans yo a e pou fè pwopagann pou debakman fòs lokipasyon. Nou nan sitiyasyon nou wè gouvènman an avèk oligak yo y ap itilize ensekirite a pou yo mande blan vin bò risi a. Donk se pou nou fè atansyon, se pou nou vijilan, fè rezistans. Se pou yo pa bay le flan a moun ki bezwen fè okipasyon yo lè y ap fè rezistans lan. Se pou sa, n ap di boujwazi revandès la, n ap mande l pou rete lwen. Nou konnen yo. Nou wè, an menm tan gouvènman zagolovè Ariel Henry a ap moute ak bandi legal yo, ensekirite a pou l ka rele viv lokipasyon, enben, boujwazi a tou ap ekri lèt, fagote yon lèt pou yo di, Yo vle blan vini tou. Nou konnen gen moun ki dekouraje, ki ta renmen blan vini. Men m sot fè yo konprann, blan pap vin regle anyen pou nou, se kolera lap ban nou, se pitit nou lap vyole, lap bay pitit kite peyi a. Nou pa ka kontinye nan yon bagay ki pa bon. Mouvman batay pèp la, li dwe kontinye. M sot koute mèt Mario Joseph ki se responsab biwo avoka entènasyonal yo. Genyen ansyen depite Deis Deonette, li menm ki dakò ak solidarite pèp la ap fè pou kapab kwape bandi yo. Ansyen depite Deonette mande pou ta genyen yon gad nasyonal ki kreye yon jan pou kapab pwoteje popilasyon an. Konsa li swete kominote entènasyonal la kapab tou senpleman voye. Ekspè vin bay plis fòmasyon ak manm Gad Nasyonal sila yo ki ta kapab yo menm bay plis sèvis ak popilasyon an. Ann koute yon bout nan deklarasyon ansyen depite Deus Deonè. Ap toujou genyen konsèy de sekirite fèt nan loni. Se aksyon sa yo pou loni fè pou loni kontinye egziste. Pou nou kontinye, pou yo kontinye debloke de gwo lajan sou do nou pou yo vin fè imanitè an isi. Men depi tann dat Loni egziste di m sitiyasyon ki ti peyi li te chanje? Ki ti peyi ki vin rich avèk Loni? Ki ti peyi k vin devlope avèk Loni? Mwen di nou deja, la solisyon pou nou rezoud kriz an Ayiti an l ap soti nan mitan Ayisyen e Ayisyen sèlman. Jodi an, se pa yon, nou pa bezwen yon twoup. M toujou kont pou nou voye twoup etranje vin an Ayiti. Pèp ayisyen an kapab. Relasyon ki kreye ensekirite kreye gang yo. Nou konnen l, s on pati nan sektè prive a, s on pati nan òm politik yo, e se gang. Sektè prive a li finanse de politisyen tradisyonèl pou pran pouvwa a pou ka retounen n de avantaj dan la dwann pou ka pèmèt li fè sa l vle, pou l ka fè konkirans delwayal. Nèg politik yo yo finanse yon pati nan gang yo pou yo menm yo kapab jwenn eleksyon. Nèg sektè prive yo finanse yon pati nan gang yo pou kab pwoteje biznis yo. Donk pwoblèm lan se antre nou li ye. Se nou k pou solisyone l. Donk jou Ayiti deside pou l solisyone pwoblèm lan, leta pral di fòk antre lame ki inaktif e lapolis k ap pase tout mizè l ap pase an, fòk nou kreye yon kò entèmedyè. Nan tout peyi yo fè l. N ap kreye yon gad nasyonal oubyen kreye yon jandameri epi pandansetan, Si nou mande pou loni ta ede nou fè yon bagay oubyen yo ta mèt voye ekspè, jan yo toujou voye ekspè pou nou, menm si ekspè yo se ant parantèz, men n ap gen dè ekspè sou dè pwen byen defini pou di n ap gen yon gad nasyonal, nou bezwen moun ki pou fòme gad nasyonal la pou nou. N ap koute deklarasyon ansyen depite Deus Dehonnette. Bò kote pa l, ansyen senatè Nenel Cassy plede an favè solidarite pou pèp la kontinye. mete tèt yo ansanm pou kapab konbat gang nan peyi a, li di se lakoz ansyen senatè a fè konnen se paske otorite yo pa pran responsablite yo fè sitiyasyon an rive la kote l rive a e li pa dakò pou gen ankenn fòs etranje ki vin nan peyi a, li kwè ke ayisyen yo kapab rezoud pwoblèm nan pou kont yo, ann koute deklarasyon. Nenel Cassy. Anpil moun ki viktim tou de konpòtman dirijan nou yo, de konpòtman newokolon yo ki gen ladan blan e ki gen ladan tou Ayisyen. Sa vle di pou nou, Ayiti ap travèse yon moman ekstrèmman difisil. E se pou rezon sa a jodi a, nou menm ki se avangadis anndan batay la, nou pa ka rete bra kwaze. Gen yon sitiyasyon ensekirite anndan peyi a, kote n konstate ekip k ap dirije peyi a la a, mennen peyi a nan kawo total. Nou fè bak paske jodi a se pèp la k ap chèche bay tèt li jistis. Nou pa an demokrasi chak fwa n rive nan sitiyasyon. Men se ekip ki la a ki enkapab e ki mennen peyi a nan kawo kote l ye la. Se blan an yo, anpil peyi ki se zanmi Ayiti k ap devèse zam avèk minisyon pou kraze peyi a. E se yo k mete peyi a nan sa l ye la. Nou te toujou di nou si yo vle ede Ayiti gon bagay pou yo fè. Fòk yo bay lapolis la yon apui, apui teknik, ba l minisyon, ba l zam, ba l mwayen e koupe vàn k ap voye zam anndan peyi a. N ap anchene ak parantèz aktyalite a, n ap kontinye rete nan depatman Nip peyi a pou nou pale de dram sa a ki rive ayè mèkredi 26 avril la. Kote Jean sot anonse l la, genyen 6 moun ki pèdi lavi yo, pami yo gen 2 avoka, 2 apantè ak yon enspektè polis. Ebyen moun sa yo se Jacky Edmond ki se yon pwopriyetè tè sa, se li menm ki te deplase ak moun yo vin fè apantaj. Genyen tou François Frantz alyas Didi ki se yon enspektè polis 14 zyèm pwomosyon lapolis nasyonal. e ki te fè konsta kadav yo gen yon moun ki arete nan kad dosye sa a, m kapab di ebyen nan kad ankèt k ap mennen pou dosye sa. L ap toujou rete nan depatman nip peyi a, gen kòdonatè konsèy administrasyon katriyèm seksyon konsèy kominal Sen Michèl la, Willy Pierre ki kondane konpòtman lapolis aprè sa k rive nan katye Sen Michèl la kote polisye yo debake aprè dram sa, ebyen yo boule kay, yo boule biznis moun ki nan zòn nan. Selon Kazèk la, se yon dezòd lapolis pa kapab gen jan de konpòteman sa yo, ebyen Kazèk la li menm li menase al depoze plent pou ajan an sa yo. Nan plis nou rete nan vil Provensio fas ak nan depatman Sidès peyi a nan komin Marigo kote popilasyon an ebyen nan zòn sa rache a kout manchèt, kout wòch, kout boutèy yon sèten de Adolphe Fressy yon jèn gason 27 lane. Yo idantifye misye kòm gang ebyen chèf gang e chèf kriminèl e katè mawozo li te rive kache nan komin nou kapab di marigo ebyen lapolis ki te deja arete endividi sa ebyen popilasyon yo ki rantre andan komisarya epi rache sitwayen sa li menm endividi sa li menm epi bay misye anpil afeksyon. Nan pwospète nan depatman Sidès peyi a, nan vil Jakmèl aprè nouvèl lanmò madam Michaelle Crain, anpil moun konnen sou non manman Jakmèl ki mouri ayè mèkredi 26 avril la aprè yon maladi li te sipòte ak anpil kouraj. Manman Jakmèl mouri 80 a 84 lane. Li te soti nan komin Bèlans. Se te moun ki te konn fè pwomosyon pou lakilti ayisyèn. Nan sans sa, gen ministè touris ki salye depa gwo potorik fanm sa a, yo prezante kòm yon figi anblematik. N ap raple, Madam Michaelle Crain, manman senk pitit, li te fèt nan Jakmèl nan dat 15 oktòb 1938. Nan kite depatman Sidès peyi a pou nou travèse nan Sant kote lapolis anonse yo arete yon sèten de Castro Luissain, misye gen 38 lane, ebyen nan moman arestasyon an fòs de lòd yo jwenn yon kalib 9 milimèt, lapolis fè konnen a li t ap chache endividi sa depi kèk tan, anpil plent te depoze kont li, ebyen misye fè pati de gang k ap opere nan stasyon Ponsonde, ebyen li te li twouve l nan gadavi annatandan swivi jidisyè menm fèt. pa rapò avèk sitiyasyon sila. N ap retounen nan Pòtoprens kote sitiyasyon toujou rete konplike nan plizyè katye nan zòn metwopolitèn nan. Pa gen dòmi lannwit, se yon kesyon bat tenèb, veye anwo, veye anba, manchèt nan men ak tout kalite materyèl, gazolin, alimèt. Operasyon mò rèd, apati senkè, sizè nan aprèmidi, tout moun rete nan zòn pa w, pa travèse nan katye kote yo pa konnen w. Sitwayen yo deside jere tèt yo puiske sakrimenj sa a pa egziste, n ap ape anpil kadav atè, n ap ape anpil katouch kontinye ap chante tou nan zòn n ap pale la a, onivo de Kafou Fèy, puiske mesye Savon Christophe yo menm y ap boukante ak nèg Gran Aveni pou anpeche menm yo anvayi zòn sa a. Epi genyen dirijan politik ini yo lan, nap pale de Clarens Renois ki pat pran tan pou reyaji apre nòt sektè prive a ki mande pou aktè politik yo rantre nan akò 21 desanm lan. Ebyen selon Clarens Renois sa yo, pawòl sa yo pa kanpe sou anyen, li poze kesyon ki rezilta akò yo bay pou yon moun ta al fouye tèt li nan akò ak Ariel Henry? Vin rekonèt, fòk gen yon chita pale pou fèt, sepandan ebyen li kontinye ankouraje sosyete a li menm pou leve kanpe pou nou chanje done. Epi lòt lens nan aktyalite a se kesyon kominikasyon, malgre yo pa bay anyen kòm sèvis ebyen Digicel yon lòt fwa ankò mesye nou konn bagay la deja, Digicel ki monte tout pri plan yo, tout pri plan apèl, tout pri plan entènèt, yon sitiyasyon ki ekstreman konplike. Ebyen an sèl m kanpe ak parantèz ak kòmantè an de tan pou nou rantre nan kòmantè yo Gustave John. Yes bon mwen menm pou mwen menm mwen twouve ke sa kap pase anndan peyi a la se pou nou menm lan entènasyonal la se enkwayab anpil moun pat atann avèk mouvman sa yo ke pèp la ta pral reyaji e konprann si yo pa sòti tèt yo lan sa ke yo ye lan moman kote ke yo lèse pou kont yo kote ke nou wè Minis jistis anonse se 2 zòn pèdi, sa vle di ke yon minis jistis anonse ke tout zòn yo se zòn pèdi, tout zòn ki gen bandi yo se zòn pèdi yo ye, sa vle di ke pèp la lèse pou kont li. Mentnan se a pèp la pran pou l pran desizyon l, pase moun ki anndan tèt leta yo se menm bandi sa yo k mete yo la. E jodi a se petèt sa ke yo menm yo pa ka rive pou yo mete omwen 3 400 polisye nan yon direksyon pou al demantle yo, pito ke yo menm yo fè sa yo fè w konnen ke Zòn nan yo se de zòn pèdi moun pa sipoze pase ladan yo mentnan nou wè pèp la pran desizyon sa mentnan pou lal fouke moun sa yo kisa nou kisa mentnan nou kapab di pèp la pou travay la kapab kontinye mesye anndan peyi an pou ke pèp la pa dòmi sou sa pou nou derasine tout nèg sa yo ki gen zam lan men yo a anndan peyi an. Bon e map kòmanse avè mesye yo jodi a nou ka di pdg Bichat Pèp la resevwa sinyal la. Lè n di sinyal la, se sinyal swadizan minis jistis k ap gaspiye taks pèp la, prese nan voye di nou ke se li menm pèp la, popilasyon ki pou asime responsablite l. Ak pèp la li menm, li konprann sa k ap fèt la paske gang a sapat yo, Kiyès ki pote zam pou yo, kiyès ki pote minisyon? Se moun nan sektè prive a, se moun klas politik la, se depite, senatè, majistra, se gouvènman Ariel Henry a. Ebyen pèp la di si se ki pi pre yo a, ki se salòp sa pat yo k ap kòmanse sou yo. E sa fè w kapab wè gon operasyon mò rèd ki nan san nan peyi a, kote nan yon sèl jou ant Tijo, Kanapevè, Debisi, w ap wè zòn sa yo nan yon sèl jou gen Anviwon 80 a 90 jenn gason krache boule. Men tou, pèp la konnen veritab moun ki konn pote minisyon ba nèg yo, se politisyen yo, se minisyon senatè yo, se Andre Michel, se Nenel Cassy, se sdp, se Mateli, elatriye. Enben, pèp la tou li menm, fòk pèp la kòman kontinye met prensip sou ti chen yo ki se ganga sapat yo, fòk pèp la tou pase vizite. Mèsi nan politik anndan peyi a paske kote izo chita anba la e pa li menm ki t al achte zam se pote pot zam ba li selon deklarasyon Estil Lapin menm jan pou pèp la ap rache gang yo fòk yo rache gang a kostim yo tou fòk pèp la bay gang a kostim yo anpil afeksyon paske se moun sa yo ki alimante gang a sapat yo e jodi a. An jiska mentnan anpil kout bal kontinye ap tire ant Solino e Bèlè kote nou konnen nèg Bèlè kontinye atake Solino kiyès ki ap alimante m ka di gang Bèlè yo kiyès ki ap alimante Kempès kiyès ki ap alimante Ti Lapli kiyès ki ap alimante Izo an tèm de minisyon se yon kouzen Frantz Elbe e kiyès Frantz Elbe ye Frantz Elbe se direktè polis nasyonal Dayiti anben kòm moun pèp la li menm gen dlo nan je. Fò pèp la pase vizite Frantz Elbé paske se pòv nou kap peye moun sa yo ki pran pòv nou yo pou manje e avèk pòv nou yo yo peye lekòl nan peyi etranje pou pitit yo e nou felisite desizyon Larepiblik Dominikèn pran kote l mete entèdiksyon pou yon pakèt vakabon li mete entèdiksyon pou Don Kato li mete entèdiksyon pou yon pakèt nèg anndan peyi a e se nèg sa yo ki konn ap achte minisyon pote bay Izo pote bay Kempès. pote bay ti lapli, pote bay lanmò san jou, pote bay gang a sa pak yo, ebyen kòm si demen gen desizyon li pa dakò moun sa yo rive teritwa lakay yo, ou kapab ap wè fòs kidnapin nan bese, fòs gang yo vin bese paske yo pa gen minisyon. M te toujou di li, menm si yo te gen pi gwo gang anndan peyi a, depi yo koupe sous minisyon, li pa kapab ouvè, depi yo fè fwontyè pran lame, ebyen jodi a ou kapab wè. Kote moun Karapentan te a son egzanp, kote moun Tijen te a son egzanp, kote moun Vwavenè te a son egzanp, e jodi a fòk egzanp lan kontinye pou yo mache dwa politisyen ki te teworize peyi a, ki te konstwi sa yo rele peyi lan pou te destabilize peyi Jovenel Moïse. Fòk mobilizasyon Yon Rèd la kontinye pou yo mache sou madam, sou BINUH, pou yo mache sou Kò Gwoup, pou yo mache sou oligat yo e 11 fanmi sa. Fòk pèp la pase vizite ant fanmi kap enpòte zam anndan peyi a, kap enpòte minisyon anndan peyi a. Fòk batay la kontinye pou n trase egzanp, pou dyaspora kapab antre vin pran plezi yo, pou dyaspora kapab vin rekipere kay yo pèdi, pou dyaspora kapab.